Dosye politik ak koripsyon Depite Repibliken an George Santos retounen travay nan Kongrè a nan lakou Washington, DC aprè yo te akize li devan lajistis nan New York. Li gen pou l tann santans li sou 13 chèf akizasyon kap peze sou do l. Men yo fè konnen tou li kapab pase 20 tan prizon si tout fwa yo ta kondane l. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun, ou konekte sou Afè TV 83, yon lòt fwa ankò n gen plezi pou n enfòme w, medam mesye si w pa prese men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Ayiti dosye politik, ansyen kolonèl lame Dayiti a Himmler Rebu di li regrèt pèp ayisyen an p ap ka rezoud pwoblèm ensekirite a nan operasyon Bwa Kale, leta absan, e leta ta dwe pran mouvman sa a an men, wè kouman pou yo kapab regilarize sekirite a, sepandan se pèp la ki lanse l nan yon batay pou kont pa l e rezilta yo p ap pote gwo fri selon sa l fè konnen. Yon lòt kote li ale pi lwen pou l di Milan Maniga fè peyi a wont, li pa ta panse madam nan ta foure tèt li nan yon bagay sal konsa, pandansetan se menm ekip mafya sa yo k ap eseye wè nan ki mwayen Yo ka ap solide pouvwa a e an menm tan yo foure tèt yo nan labou ap kontinye mache tèt bese devan kominote entènasyonal la. Kolonèl la ale pi lwen pou l di Ariel Henry pa gen lòt chwa reyini plizyè moun nan sosyete sivil la chita pale sou sekirite a e anfen yo pral fin jwenn yon konsansis wè kouman yo kab debloke peyi a. Anpil pale nan dosye sa a, ou paka pa sezi kijan Miland Maniga ap mache tèt bese, bwa kale a ap fè chemen l, kolonèl la di lè pèp la fache bagay yo pral pi grav, sa nou wè a se twokèt la chay la dèyè. Medam mesye si w vle tande plis detay, konprann reyalite aktyalite a plis, ann koute yon ekstrè ak kolonèl Ilan Rebu ki t ap reponn kesyon Roberson Alphonse sou Magik 9. Pran imaj grangou nou te nan koloni n Sendomeng. Se 10 a 15 mil moun k ap maltrete 500, 600 mil moun. Gon jou 500, 600 mil moun nan ap manje 10 a 15 mil lan kanmenm. An si konsèn pawòl Madam Maniga di a, mwen menm pèsonèlman, Himmler Rebu antanke sitwayen m pa vle fè kòmantè sou Madan Maniga. Paske s on moun. Paske son moun gen anpil moun ki gen respè pou li, atò ou arezon sa son lòt kesyon, e gen desizyon ki pran nan sektè ki antourel mwen sur se plis dè mafye ki antourel ki pousel nan desizyon sa yo. Sak gen pou fèt la tout moun konnenl mentnan bwa kale a poko kòmanse lite fon stat Lè moun yo te al anprann yo a byen pèsonèl Madam Bozil epi dòt lidè politik. Li vin oun reyaksyon pilsyonèl ki pase kanapevè. Men se youn enfòmasyon ke popilasyon voye ba nou pou di moun ki chèf yo fè atansyon. Paske oun jou yo kab debake lakay yo. Fòy stope sinema a pou n pa bezwen al nan bay anpil moun pèdi lavi yo, pèdi byen yo pou granmesi poutèt de twa aktè ke nou tout konnen k ap fè blag. Paske madan, la femme de Lesly François Saint-Roch Manigat ke m konnen nan onoken ka pa ta kapab pèmèt yo asosye l a yon maskarad ki rele bagay HCT a. Elle n'a aucun pouvoir, li pa menm gen yon pouvwa de yon konseye. E anvan sa bagay sa te sòti, mwen te di sa. M te mande èske yo pa li papye a. Non men, non men, kolonèl, kolonèl, kolonèl, ou di ke el est en territoire de Mathieu. Sètadi, el est en situation de senilite? Je ne comprends pas. Se el ki deside ou se de jan ki deside a sa plas? Se de tout fason, m sipoze si yo ta pote papye sa. ki arete oubyen sal te ye ki nome madan maniga nan HCT a madan maniga la fam de Lesly François sen ròk maniga m konnen talil li tap di moun nan ale refè vòt kopi paske m pa tap met siyati manba sa. Mentnan sou sal di ke fòn pa atache nan se se yon dat 7 fevriye 2024 la e ki di ki pratikman enplisitman endike ke gouvènman sa ou pa konn kilè mandal ap fini ou gon kòmantè rapidman. Bon, le problème des dates son rituel li ye kay madam Maniga ki toujou nan afè 15 me, li toujou ap pale de sa e quelque part l gen rezon. E sa vle di ke afè de fikse yon momentum politik a des dates, tèlman gen de faktè sosyolojik e politik, ekonomik ki kab modifye yo ke w pa kab fè tèt ou esklav a yon dat. Sa je le lui accorde e son verite. Mentnan, eske sa vle di. Pa gen dat, donk pou n rete avèk wa Ariel Henry pou jwenn plis moun ki bezwen po patat al rantre anndan dezòd sa a pou bay plis konplisite dans l'assassinat des gens, la position du gré et ma position comme citoyen la réponse se non, fò n fè egzakteman sa ke nou fèt pou n fè a pou n redrese peyi a e se ki dwa èt fèt tout moun konnen l, tout moun wè l, tout moun konn kisa pou yo fè. Sela ki chwazis pa ezans. de plonje nan mas labou a pou yo kab gen sètèn peti satisfaksyon pèsonèl, se lèr chwa e y a fè fas a konsekans yo jou pou yo fè fas a konsekans yo rive. Sa fè lontan ke y ap ajite yon kesyon de yon fowòm sur la sekirite. Tout efò m fè du pwen de vi imen, du pwen de vi entelektyèl, du pwen de vi teknik pou m konprann ide a, mwen pa kab konprann. Yon fowòm, se yon espas kote gen plizyè moun k ap chanje lide sou yon sijè. Mentnan, afen pou yo kab rive a yon konklizyon e konklizyon an kapab pèmèt yo pran dè desizyon. Kòman yo kapab diskite de yon pwoblèm de sekirite yon peyi an piblik? M poko janm konprann ide sa. Mwen te rankontre plizyè estrikti nan sektè inivèsitè la, kote nou echanje ide sou sijè a. Se nòmal ke linivèsite atravè lemond reprezante yon sòt de think tank de refleksyon pou lanasyon. Men gen de sijè, chak sijè gen karaktè pa yo. Se kankou yo pral reyini tout teknisyen ki gen nan peyi a sou kesyon an, epi yo pral kanpe diskite an piblik de bagay pou yo ta regle pwoblèm sekirite peyi a. Se totalman andeyò de règ. Se totalman anòmal e a la rigè ou ta menm kab di se yon mansonj kolektif ke nou vle bay peyi a. Paske pa gen okenn ka kote ou kab ap poze, pwopoze de solisyon pou pwoblèm de sekirite yon peyi anndan yon fowòm. Mwen pa kab konprann kòman de moun ki al lekòl, de moun ki atenn yon sèten nivo, kapab menm di yon bagay konsa vwa pou yo lè sèlman yo fin di l epi pou yo panse pou yo ta fè l efektivman. Tout jan m vire nan tèt mwen m pa konprann amwen ke kounye an se yon sinema ke yo vle monte paske mwen pa konprann kòman yo kapab met nan tèt yo pou yo diskite an piblik de pwoblèm ki lye a sekirite yon peyi de manyè global. e pi gravman a lantandman de pwòp moun yo gen pou yo reyaji kont yo a. Donk, tout efò m fè pou m konprann, m pa kab konprann. Sa fè plizyè mwa diskisyon sa a la. Je done mon opinion. Mentnan, si yo vle fè yon blag, yo kapab fè l. Men mwen panse, si yo konsyan, diskite dè pwoblèm de la sekirite dè peyi, ki pa gen okenn ankraj administratif, okenn ankraj enstitisyonèl, okenn ankraj nan aparèy sekiritè peyi a, kou nou ta vle di, ou pa. Men HCT a se yon fiksyon. Se yon fiksyon ke de moun ki kwè yo entelijan oubyen ki kwè yo pi mètdam pase tout moun kapab kreye de bagay aparan, pou yo fè miwate nan zye moun ki pa konprann oubyen nan zye des asosye konplezan pou yo kab pase peyi a nan betiz. Lè w pran dokiman ki bay HCT a egzistans, li di trè klèman, dabò fò n kòmanse pa di ke HCT a se yon movèz kopi. Ide ke Montana te devlope pou te gen yon kolèj prezidansyèl. Yon kolèj prezidansyèl ki pou ranpli les fonctions du Président de la République, ki pou bay lejitimite a tout desizyon ke yo pral pran. Kòm yo gen yon rezon yo pa vle ide sa a, Yo kontoune li e yo pran yon bagay yo rele HCT yo mete nan figi nou. Nan papye yo bay HCT a nesans lan, ki sa yo di? Moun sa yo kapab reyini otan de fwa ke yo vle. Men y ap reyini avèk premye minis lan yon fwa pa mwa. Lè yo reyini antre yo, yo pran de desizyon. Y ap soumèt, sonje vèb la, y ap soumèt desizyon yo pran yo sou fòm de rezolisyon a Premye Minis lan. Donk, Premye Minis lan se lewa. Lè yo fin deside de bagay antre yo, yo pral soumèt li a volonte l. sou fòm de rezolisyon. Yon rezolisyon, ki sa l ye? Se ekspresyon yon dezi, yon panse. Li pa oblije moun k ap resevwa l la a anyen. Mentnan, kòm ou kapab gen yon baz, se baz legal egzistans bagay ke yo rele HCT a. Donk, le HCT, anndan konsèp li, pa gen okenn pouvwa de desizyon nan anyen ki lye a administrasyon peyi a. Se tèlman vre. E moun ki ladann yo, e moun ki konsevwa l la tèlman konsevwa l pou sa, kòm etan yon antite nil e jiridikman inekzistan, ke yo di ke moun sa yo ki nan HCT a, si y ap itilize lajan Leta, yo pa. Òdonatè. Donk yo pa gen responsabilite. Donk se pase tout yon nasyon nan betiz pou fè kòmsi nan de bagay ki yo menm serye. Donk gen yon sitiyasyon presiz Doktè Ariel Henry wè ke tout bagay, pa egzanp Doktè Ariel Henry di ke l nome, la Cour de cassation. Est-ce qu'on imagine gravité un bagaille comme ça, une cour aussi importante, à partir de laquelle il a rétabli la justice, Parce que le seul vrai problème d'Haïti, aujourd'hui, c'est un problème de justice en toute matière. Justice Pou moun ki viktim de tout lajan ke yon pil malandren vòlè al fè peyi etranje kado, paske lè yal depoze kòb la nan peyi etranje a, yo mèt fè sa yo vle, yo kab petèt gen ilizyon ke yo itilize l, men se kado yo fè kado l. Dayè le Kanada te di nou sa, kòb moun yo ke yo sezi a, yo pap retounen l bay Ayiti, ya ba nou ti èd imanitè s'il le faut. Donk, se yon pwoblèm de jistis ki pa genyen, jistis sosyal. Jistis dan la jesyon de lekonomi, jistis pa rapò a respekte moun. Kòman ou konprann ou kab nan yon peyi, y ap masakre moun tout lajounen, de lè Doktè Ariel Henry monte la, gen pli prè de 3 a 4 mil moun ki pèdi lavi yo. Pa janm gen yon moun ki yon jou di kwakseswa. Chak bagay pou yo regle, yo pran yo fè yon sinema ladan l, pase yo estime yo pi entelijan oubyen yo pi mètdam. Nou pa kab fè yon peyi sa. Donk, le asepte antan kantite na okin ekzistans jiridik, e paske l pa gen ekzistans jiridik, li pa gen okenn desij, se de moun ki kapab bay opinyon, tankou m ap bay opinyon nan radyo a. Donk, sèt ide ke yo genyen pou fè yon fowòm sou lasekirite nasyonal, se pa s kil fo fè. Si yo vle rezoud pwoblèm nan vrèman, y ap fè egzakteman sa Gray te di Doktè Ariel Henry le 8 out 2021, reyini anviwon 11 teknisyen nan chak branch ki lye a lasekirite, y ap di egzakteman. Ki estrateji ki kab itilize si yo rive fè yon bon dyagnostik de pwoblèm nan? Paske tout pwoblèm n ap viv an Ayiti a se yon vrè fo pwoblèm, se de malandren ki kenbe peyi a an otaj pou pwoteje tèt yo, pou pwoteje bandi parèy yo, mete popilasyon an nan sa l ye la pou yo pa janm fè fas a lajistis. Tout moun k ap mouri yo, tout moun k ap pèdi kay yo, Pa gen 20 moun an Ayiti ki poko pase tout sa y ap pase a. Donk, si l pwopoze lè pwoblèm seryezman, ann chita poze pwoblèm nan jan l fèt pou l poze, men pa pran pèp la al mete nan sinema. Se tankou yo ta di y ap fè yon fowòm tou pou konn ki jan pou yo fè operasyon nan yon lopital. Paske se son de pwoblèm teknik ki gen on mòd operatwa, dè kòd a respekte, dè nòm a respekte tou senpleman. Donk kè yo fè sa ke la syans di nan domèn nan. Ki te enteronpou Wo Konsèy de la Tranzisyon an genyen ladan li reprezantan sektè prive, li gen ladan li reprezantan pwotestan, li gen ladan li Madam Manigat ki reprezante Et Guémond Gavgadéli a dit, ben, cette mise à place-là, et cette analyse assez critique, assez abdolive, cette expression de... volonté hein, de certains acteurs politiques, d'une partie de la communauté internationale et, et de la partie pratiquement organisée du secteur privé. Et c'est un consensus pour avoir ça et, les, ses résultats ou pas. Et moi, je comprends sur, sur partie ça. Non, mais il y a seulement une entente Ant sela ki on patisipe a lasasina di prezidan de la repiblik, pou yo kab pwoteje tèt yo, pou yo kab pwoteje lè vrè kriminèl, e pou kenbe popilasyon an nan sa l ye la. Ils ont signé quelque chose de ressemblant le 11 septembre. Kòm yo wè sa yo fè a pa mache dan le kòpous sosyal paske l pa reponn a okenn pwoblèm reyèl sof a yon bagay mafye e de moun ki dezire apeze swaf oubyen fen yo pou yo kab rantre anndan leta al pran ti bout pa yo, sa na pa reyisi. Ils ont refait la même chose avec presque les mêmes personnes le 21 décembre. Donc, jusqu'à ce que l'Eternel tounen, yo kab kontinye monte de film parèy, men pa gen okenn moun serye kap rantre nan de demagoji konsa, face à la souffrance insupportable de la population, ce serait une participation au crime contre les femmes qui sont violées, contre les enfants qui pa gen professeur, contre les enfants qui pa kab al lekol, contre les enfants kap gade manman yo avek papa yo kap tranble de peur devan de twa bandi ki alimante par prop moun ki te gen pou proteje yo a. Donk kote n rive la, il faut la communauté internationale, Men la kominote entènasyonal nè pa nòt titè, yo pa responsab de nou e yo manke nou dega tout tan pou yo di nou sa. Mentnan, sof ke sa ke mwen remake, an Ayiti, lè bandi, lè vagabon, lè zenkonpetan yon trè fòt kapasite pou yo mete tèt yo ansanm. e sa vin trè difisil oprè dè jan kò n apèl lè zentèlektyèl ou byen lè pseudo moun de byen. E s on veritab dram sur le plan kiltirèl e se konsekans dram sa peyi ap poze a. Se evidan Doktè Ariel Henry gen 22 mwa la a, ki sèl pwoblèm li manyen li pote on demi solisyon? An matyè de sekirite, ki sèl inisyativ li te pran? Ou te di li te pran yon inisyativ ki lojik, men malerezman sa na pa reyisi. Okin inisyativ, okin anpati fas a moun y ap masakre. Y ap masakre nan nanm yo, nan kò yo, nan byen yo. Pa yn sèl mo. Yon chyen mouri a letranje li voye senpati l. Men moun ap mouri. Li dènye rapò òganis dè dwa zimen yo pibliye pou wè ki kantite moun mouri on nè pas an sitiyasyon de gè. E pou rezoud le pwoblèm, n ap fè fo fuyan pase akote mètnan Lèzetazini ki patwon Ayiti paske se tit e grad sa, pòs sa ke nou ba li. ap mache pase nou nan tenten, maten an se avèk le Canada lap mande pou vini, demen maten se le Mexique, aprè midi se la Jamaïque, e jodi a answit se te Equateur, kounye a yo gen yon rèv Brezil. Men kote yo konn trennen yon peyi nan labou konsa? pou enplikasyon prezime l nan trafik zam ak minisyon epi asosyasyon malfektè. Lapolis dekouvri tou lakay malfra a nan lokal Le Goûter Night Club nan Dèlma 32, nan moman an, plizyè materyèl ilegal ak yon sòm lajan plis pase 4 milyon goud sezi. Malgre sa, Roberto voye jete tout akizasyon sa yo. M konn Jimmy, Jimmy Tech. M konn Jimmy Tech. Biznis m konn fè ansanm ak Jimmy Tech, se lè m sot lòt bò ansanm ak telefòn a laptòp, mwen ba l vann. Sa a tankou sa m di w an pou dekòde, mwen ba li yo, l dekòde yo pou mwen. Konbyen tan ou gen depi w vin avè l? Okouran an, Jimmy wap fonksyone ansanm avèk li a e sòlda Kempès li yo te konn sa? M pa okouran de sa. Sèlman m konnen Fonksyonè yon moun ou pa konn sa? Non. M pa konnen l lontan. M pat janm okouran ke l te nan anyen ki dwòl. E lè w vin konn sa? E la! Pase pandan y arete m. Pandan yon lòt seyans odisyon, Jimmy Fevil bay yon lòt vèsyon sou rezon ki fè l denonse akolit li an. M zam yo. Zam yo m di konsa e m son malfezan. Yo te dwe m yon kòb tou wi men nèg nan zak banditis sitou moun k ap founi gang yo zam ak katouch pou kontinye fè viktim nan mitan popilasyon an. Dans la vie, yon sèl bagay m aprann nan dcpj la, pa fè moun konfyans. Yon moun ou wè l, si w ka salye l, salye l. Menm apèl, ou pa dwe bay yon moun. Yon apèl sèlman ka pyeje w. On apèl sèman sa m jwenn ka voye w tout kote. Mwen menm an sa m jwenn m aprann sa. Lapolis arete Jimmy Févil alyas Jimmy Tech avèk yon pistolè 9 milimèt pandan yon fouy fòs lòd yo t ap fè sou wout Turgeau. Pou tante defann li, Jimmy fè konnen se pou l kapab pwoteje biznis li, li achte zam sa. Te gen fouy bò Kanado. Yo te kanpe m. Men m se timoun Bèlè. Men m gen biznis mwen anba tou. Ki biznis ou gen? Anba a Bèlè? An, m gen de ti wobo m met anba a. M toujou ale touche kòb. Prèske chak de jou, chak twa jou, yo toujou ap rele m. M al, m ale, m al touche, m al kase jwèt la lè l plen. M gen yon biznis telefòn. Ti lè m a 19 la, m vann, m vann telefòn. Ke Kempes ap dirije. M pa gen anpil tan m gen avè l. M ka di se yon patnè k rele Erol ki te mete m an kontak ansanm avè l an desanm. Dezyèm fwa m bay Jimmy Tech machandiz li te evalye a 5 mil dola ameriken machandiz. Se te 2 MacBook Pro 2018, 6 E iPhone 12 Pro. Lè premye odisyon lè te moutre m prèv mwen di yo sa ki sa m di yo m pa okouran de sa. Ki prèv yo te moutre? Yo te moutre m yon foto m di m pa okouran yo te poze m kesyon m di m pa okouran de bagay sa. Sa k te gen nan foto a? La m pa sa k te gen nan foto a sa m di w lan pase anketè a pa t vrèman kite m moutre tankou sa m di w lan e bay zam m di